Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se 14 fevriye mph eske nou kapab di bòn fèt a tou lè zamoure ba wi nou di sa kanmenm paske menm lè bagay yo pa bon menm lè bagay yo bon nou toujou fè ti sourir nou toujou anvwaye de pti je tèm a dotre pèsòn be antika pou sèt istwa de chokola ba je m demand eske Sa va ale! Antouka nou menm nou vin la pou n bay enfòmasyon, nou pa vin nan koze lanmou. Enfòmasyon nou vin pote ba ou. Fò n di byen ke bagay yo grav onivo di departeman de Lartibonit. Aprè, m ta kapab di yon jou, nou pa tande yo, nèg yo frape ankò. Nèg yo frape ankò, nèg Savyen yo, nèg sa yo ap fè koze onivo di departeman de Lartibonit. Aso de bandi de Savyen nan 2 chapèl. Anpil moun konnen zòn sila, Dechapèl. Ebyen bandi nan baz Gran Grif, nan komin Ti Rivyè Latibonit, yo pilonnen zòn sa ki se Dechapèl. Zòn ki tou pre komin Vèrèt nan lannwit lendi 13 fevriye 2023 a. Nèg yo pote boure, nèg yo bezwen aktivite. Paske nan demen se 14 ebyen fò nèg yo gen bagay nan men yo. Tande byen! A kote piyay yo fè lakay moun yo, nèg ame sa yo pwosede ak yon vast anlèvman kolektif. Sa vle di yo kidnape anpil moun nan zòn nan daprè abitan Dechapèl. Sitwayen nan Dechapèl yo, yo menm. pale de disparisyon yon dizèn sitwayen nan zòn nan. Nèg Savyen yo travèse flèv nan nivo baraj Kano pou kapab reyalize desant sila a ki kondui yo nan zòn lopital Albert Schweizer, sa yo toujou rele lopital Dechapèl la. Jiska 8 è nan maten, nèg ame sa yo ki twouve yo nan estrikti ospitalyè sila a paralize tout aktivite yo nan Dechapèl. Depi apre asasina 6 polisye nan Lyankou 25 fevriye pase a, majorite komisarya ak sou komisarya nan vale Latibonit lan, ebyen polisye yo kite yo paske yo estime sak fèt la ebyen. Se yon bagay ki grav. Bon! Kounye a la a, m ta renmen fè yon ti pale ankò ak Luckson. Gen bagay, lè nèg la fè l ou konn poze tèt ou kesyon pou w di èske se yon va li gen dèyè l. Paske. Ou wè kòman m ta kapab di sa vyen. Alò, euh, Anèl te pase. Odma te pase. Men m p ap chita sou kestyon sa yo, m ap just chita sou yon kestyon de pwoksimite. Kounye a la a, fòk nou konprann byen ke nou menm nan popilasyon an, gen yon seri de gang, ki nan blòk nou, gang sa yo pa ba nou twòp pwoblèm. Men konsa tou gen yon seri de lòt gang, ebyen gang sa yo, yo se veritab enmi nou. Pa egzanp, si nou pran moun k ap viv nan departeman de Lartibonit, ebyen gang Savyen an se enmi yo. Osi senp ke sa. Tande byen, nou konn poukisa m di gang sa se enmi moun yo? Nèg yo pote boure nan Lyankou, yo kraze brize, yo touye moun. Dènyeman la a yo pote boure nan lòt zòn paske yo te sezi bal yo, yo fè fiziyad, yo touye anpil moun. Nou kab menm pale de karnaj. Jounen jodi a la a se de chapèl ki an danje. De chapèl mele. Pèp latibonit, m ta swete nou pa fè menm jan avèk moun potoprens. Asime responsabilite nou. Asime responsabilite nou. Kounya la, nou te konn tande yon seri de nèg ki te konn ap denonse yon seri de potanta politik nan dosye sa yo. Ebyen kounya la, kisa n ap di tèt nou? Eh ki sa nou kapab di tèt non? Latibonit? Kiyès ki mete l nan sa? Èske Latibonit te konsa? Konprann byen wi! Nan tan lontan se te Gonayiv. Se te Raboto. Se te Dekawo. Kounye a la a, pa gen kote sa yo ankò. Yo toujou la wi, men Moun kap frape kounya la se Gran grif. Lapolis map mande w yon bagay. Pa fè grimas. Si w ka batay, batay. E banm di yon grenn bagay. Ke tout polisye ki nan enstitisyon sila asime responsabilite yo. Asime responsabilite nou nan sans ke si. Nou vle batay pou pèp la, batay pou pèp la. Si nou vle batay pou pèp la, dekilote tout nèg ki ap kole dèyè avèk bandi. Pandan nou nan sitiyasyon sa a, Anpil nèg deside toujou ap kole dèyè ak bandi. Kounye a la a, lapolis oubyen anpil nan nèg ki nan lapolis m panse ke nou pa ta sipoze fache, sa pa ta dwe fè nou mal lè nou ta wè popilasyon an li menm deside pou l di ke ebyen l ap kanpe bò kote bandi yo paske leta pa itil.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 Mezanmi tete, alò se pa Theriel Thelus non m rele non mèt kontinye tete. Paske Ayiti a son peyi konsa l ye, nou ap fè nou ap fè epi gon lè k ap rive son lòt moun k ap vini k ap fè menm bagay la. Se toujou yon veritab lojik od 3. Que je m'y mette E pi bagay la li menm lap kontinye konsa Men Ariel anpil moun panse ke ou tap vini ou tap fè mye Elas Ou vini ou fè pi mal Elas Anpil moun ap regrèt ke Jovenel Moïse te mouri Sèl mwen menm ki pap regrèt E map di sa ankò Sèl mwen menm ki pap regrèt ke Jovenel Moïse te mouri. Paske Jovenel Moïse se te yon egare. Se te yon enbesil. Paske ou te gang. Ou la. Ou ap evolye nan gang nan. On bon maten. Ou deside pou retire kò nan gang nan. Ebyen fòw fon klank solid. Gen anpil bagay pou te fè avan pou te retire kòw nan gang sa. Ou retire kòw, yo manje w, epi kounya la. Lavi fezan. Hein sak te mouri, mouri deja men pa gen okenn moun ki te patisipe nan lanmò Jovenel ebyen ki ap mouri. Se poum di nou ke la nan peyi dayiti depi yon nèg Ou nan gwo pòs nan peyi sa a, w ap byen tete pase pèsòn moun pap okipe pèsòn nan peyi sa a. Nou pral kite w avèk Kenton Louis, DG CNE, ki li menm te pase plizyè jou nan men nèg Vitelòm yo. Enben, li te entèvni sou antèn Caraïbes FM nan jounal Premye Okazyon e l ap esplike kòman sa te ye pandan sekestrasyon sila. Mwen remèsye Tout moun ki te kontribye ok a yon nivo a yon lòt ki te pèmèt jodi an mwen an vi gras a Dye. E m ap di ke e prezans mwen jodi an la nan lari an kòm moun pami nou ki an vi yo, se gras a yon entèvansyon ke le Dye tou pwisan li fè li menm, epi l pran m li mete m deyò. Paske kote m te ye a, a yon moman nan, a yon moman kote ke m te santi m te pi pre. lanmò ke lavi, men Letènèl te di ke mwen poko ap mouri. E madanm mwen remèsye tout moun tou ki te kontribye. E m ap salye yon ti madanm ki te rele madanm mwen nan telefòn e ki vin kot madanm mwen, li pote mil goud ba li. Li di l ke sa se kontribisyon pa l ke li bay pou direktè a ka libere. Sa li ekri nan kè m an lettres d'or e l pap janm efase. Mwen apresye sa anpil. E mwen salye tou tout moun ki t ap eseye denigre m, tout moun ki t ap eseye di de bagay led. kont mwen pandan ke m nan sitiyasyon difisil, tou senpleman paske m son nèg k ap fè politik, tou senpleman paske m son nèg ki son tèt kale. E moun nan bliye, avan menm ke ou se tèt kale, men ou son moun. Gen de sitiyasyon yon moun ye, fòk ou bliye si w pa nan menm liy politik avèk li. Paske nou tout nou se moun, pa gen pèsonn moun. Pa gen pèsonn èt imen ki merite viv sa m sot viv la. Pa gen pèsonn èt imen ki merite sibi sa m sot sibi a. E, menm moun ki t ap denigre m yo, yo pa dwe sibi sa m sot sibi a, paske se pa imen. Gen de tretman, gen de nivo yon èt imen pa dwe desann, pa dwe konnen. Menm bèt Gen de nivo, gen de mòd de vi ke l pa dwe konnen, menm bèt, vwa pou yon èt imen. Enben, pandan mwen menm, mwen te nan sitiyasyon sa, gen de moun, paske yo se advèsè politik mwen, yo t ap denigre m sou rezo sosyo, yo t ap fini avèk mwen. Mwen sonje, sa son temwanyaj ke m ap pwofite bay Radyo Karayib e a tout moun ki kwè nan Bondye, tout moun ki konnen. Donk nou pèdi kontak avèk direktè Kenton Louis nou pral eseye rejwenn sou on lòt telefòn Kenton Louis se direktè jeneral CNE bandi te kidnape semèn ki sot pase e ki jwenn liberasyon l wikenn nan direktè ou tap remèsye tout moun ki te pèmèt ke ou an vi jodi a men ou pa di libere donk sa vle di ou te pi prè lanmò E mesye yo nan tèt yo yo te panse a chak fwa lapolis fè atak se dèyè m lapolis ap vini e yo pat janm dakò pou lapolis vin pran m e sa te pèmèt dèfwa yo deplase ansanm avèk mwen èske ou konprann de yon selil a yon lòt sa vle di ke pandan ke lapolis li menm ap fè entèvansyon l men yo menm yo ap fè estrateji tou pou lapolis pa rive jwenn mwen èske ou konprann e a chak Estrateji yap itilize pou lapolis pa rive jwenn mwen, mwen se yon moun, mwen fè de chè e de san, e sa vle di ke deplasman sa yo lè yap fèt e e se pa madanm mwen ni mennaj mwen kap deplase avèm, sa vle di ke se pat yon sitiyasyon ki te ki te ki te trè trè fasil pou mwen, èske ou konprann? e mwen gen ladan yo gen ladan yo tou fòk mwen di sa èske ou konprann ki ki wè sitiyasyon fizik mwen te kòmanse ap deteryore ki te ki te defwa kòmsi asoupli asoupli e e e kòm ta m ap rele sa menm chatiman pou mwen chatiman pou mwen paske gen ladan yo ki te kòmanse gen pitye pou mwen. nan sitiyasyon yo ou wè fizik mwen te kòmanse ap desann men Bondye te fè ke mwen kenbe èske nou konprann sa vle di ke e map remèsye yon gwo jounalis gwo jounalis ki gwo emisyon ke letènèl te itilize pou ke l te kapab fè nèg yo e e e e pwoteje m anpe. Paske jounalis sa a se yon jounalis, li pa yon zanmi pou mwen. Men nimewo telefòn li te sou telefòn mwen. E lè yo fenk pran m nan, yo jwenn nimewo telefòn jounalis sa a sou telefòn mwen. Lefè ke yo jwenn nimewo jounalis sa a sou telefòn mwen, yo te di ke mesye yo panse jounalis la te zanmi m. Paske se yon jounalis ki toujou ap pale de bandi. E nèg yo te vle konprann ke kòmsi m se yon nèg ki zanmi jounalis la, Se kon ap bal enfòmasyon sou bandi e sa te ka agrave sitiyasyon m e paske nèg yo di m se zanmi jounalis sa m pap site non l men li konnen de kiyès map pale dayè li konn tout sa l te di de mwen epi e nan lendi misye ap fon emisyon epi misye kòmanse pale m mal misye kòmanse di de bagay dwòl de bagay di de mwen de bagay ke m pap janm enplike ladan yo ni de prè ni de lwen. paske menm lè m son nèg k ap fè politik menm anpil bagay sal mwen menm mwen pa janm enplike ladan yo menm lè se se politisyen ki pi gran pase nou ki fè sa ki fè ke depi w ap fè politik an Ayiti yo toujou panse w nan bagay ki sal menm konnen gon lè politik an Ayiti gen pou l lave. Polisye yo te vin kote m, yo remèt mwen telefòn mwen paske si nou t ap konprann byen, n ap wè te gen yon voice ki t ap sikile ok lè operasyon an. Se mesye yo ki te ban m telefòn nan epi yo te mande m pou m mande otorite parèy mwen yo pou kanpe operasyon an sinon ok bagay yo p ap bon pou mwen. Men Letènèl te la e yo te negosye ansanm avèk madanm mwen, nou bay ui milyon goud ok nan yon premye tan. Non bon kanmenm se li bay gen dwa dil e paske 8 milyon goud sa ke nou bay la se lajan anpil moun ki zanmim anpil malere anpil malerèz ki sot nan ladann nan ki te ka pèmèt nou rive reyini kòb sa èske ou konprann epi mesye yo mete nou deyò. Wi men nou aprann tou direktè yo te yo te lè yo pranw yo mennen w lakay ou e yo piye kay la pami sa yo pran yo pran lajan ki te nan kay la. Bon, yo pa t mennen m lakay la. Lè yo pran m, yo ale nan baz yo ansanm avèk mwen. E se pandan mwen mwen lakay mwen nan men yo, yo y al lakay mwen. Ok. Se pandan mwen nan men yo, y al lakay mwen. E e bagay ki fè m konnen ke yo t al lakay mwen, se pandan mwen nan selil la, pandan m nan selil la epi yo yo vin kote m ok mwen te genyen yon kòf nan chanm lakay mwen epi yo fèm ouvri kòf la paske lèm wè kòf la. Epi yo di m konsa, O, kòman w fè gen ti kal lajan sa w genyen? M di, Men, se li, se li, se li m genyen. Men te gen yon pèsepsyon de mwen, pèsepsyon an fè ke m se yon nèg ki gen lajan. Men, nèg yo pa t konnen m ase. Si nèg yo te konnen m ase, pèsepsyon nivo kòb sa a, yo pa t ap panse ke m genyen l. Paske, lefètke m lan, m se yon nèg ki se phtk. Le fait que m son nèg kap fè politik, nèg yo di nèg politik yo gen lajan. Men map di, map tou pwofite pou m di tout moun, e map pale sa tou pou tout lòt direktè jeneral ki dwat, pou tout minis ki dwat, ki pa nan ki pa nan bagay kwochi. Pa gen pèsonn nèg ki son direktè jeneral ki kapab posede gwo lajan si l son nèg ki respekte tèt li. Paske pa gen okenn posibilite pou yon direktè jeneral gen gwo kòb lan men w si ou son nèg ki respekte tèt ou. Mwen panse ke mwen panse ke pèsepsyon sa a fòk li chanje pou moun de byen kapab fè politik. Se pa paske yon nèg ou son politisyen ou son malandren. Se pa paske yon nèg ou son politisyen ou son vòlè, ou son vwayou. E menm lè ou son tip de byen ki nan politik lan, anpil moun pran w pou malandren, anpil moun pran w pou vwayou, anpil moun pran w pou sa w pa ye. E m panse ke se pa sa li ye. E se politik la ki pou chanje peyi nou. Si nou pran tout moun k ap fè politik nou mete yo nan menm palye, nou di nou se yo se malandren, yo se vwayou, enben ki espwa peyi sa ap genyen? E m panse ke mwen menm sa m sot viv lan, m mande Bondye pou l ban m sajès. E m mande Bondye pou l fè m padone tout moun ki di vye bagay sou mwen. E m mande Bondye tou pou ke limyè kapab jayi pou tout moun ki t ap di vye bagay sou mwen rive wè ki tip de moun ke m ye veritableman. Paske mwen menm, men m pa gen san ladan l, men m pa gen pa gen vye bagay sal ladan l, m pa janm m pa janm fè anyen ki dwòl nan vi pa m. E se sa k fè m anvi jodi an. Si m s on nèg ki te nan bagay sal, m pa t ap retounen. si m retounen se Bondye k mete m deyò e lajan 8 milyon goud sa ke madanm mwen jwenn li bay la se Bondye k fè m jwenn li paske mwen menm èske w konprann jwenn 8 milyon goud likid se pa w bagay ki fasil si mwen madanm mwen rive jwenn li se Bondye ki fè sa èske èske w konprann m panse ke e fòk m pale m panse ke m panse ke jodi an m pa rayi pèsonn menm mesye ki te kidnape m yo m pa rayi yo. E yo te kidnape chèf kabinè w avan, pwobableman ou ka gen lòt moun yo te ka kidnape men se premye fwa ou rive la, ou rantre nan baz mesye yo, kisa sa ba ou kòm konpreyansyon de fenomèn nan e apati de sa kòman ou panse ke sa ka rezoud? E n ap pale avèk direktè jeneral CNE a, Kenton Louis. Direktè, n ap pral kite w ale pwiske nou konnen ou prale lopital. Alò kesyon w avan se kòman ou konprann fenomèn kidnaping nan apati de sa k rive w la e kisa w panse k ta dwe fèt vrèman pou n fini ak fenomèn sa a pou pa gen de lòt moun ki pase sa w sot pase la a? Jisteman, mwen menm, mwen pa ta renmen pèsonn moun viktim de kidnapin ankò. M pa ta renmen pèsonn moun pase sa m sot pase a. Mwen tèlmn pa ta renmen moun pase sa m Mwen di w menm nèg ki kidnape m yo m pa ta renmen yo pase sa m sot pase a. Paske moun pa gen dwa pase sa m sot pase a. E m ap di tou politik politik pa fèt konsa mesye dam. Wi mwen son tèt kale e m ap toujou ret tèt kale. Men m p ap janm yon tèt kale sal. M p ap janm yon tèt kale ki nan vòlè M pap janm nan tèt kale ki nan mouvman gang. M pa janm nan mouvman gang avèk pèsonn. M pap janm yon tèt kale ki enplike nan sa m pa dwe enplike. E mesye yo, m ap di n tou, pandan 8 jou m pase lòtbò a, se yon kidnapin ke m te ye, mwen soufri, men mesye yo pa ban m kou. Yo banm manje ok yo achte manje pou mwen bon menm lè manje a m genlè paka manjel paske m malad nan estomam gen de manje m paka manje sitou manje ki gen magi etc men yo menm yal achte manje yo pote pou mwen yo pa banm kou èske ou konprann sa sa fòk m gen kouraj pou m dil ok sa vle di ke lan mitan mesye yo gen de nèg ki trè imen ki trè imen. Malgre kote yo ye a gen nèg ki goumen ladan l, yo pa ban m kou. Bon, kanmenm, m panse ke mwen pale ase, men mwen remèsye anplwaye CNM yo. Mwen konnen yo t ap soufri. M ap di yo direktè yo deyò e nou pral rekòmanse travay. E sa ki rive w la Direktè Kenton Louis ki sa li ba w kòm konpreyansyon de fenomèn sa nou a bout a li kote pèsòn moun pa epanye e kòman w panse ke sa kapab rezoud finalman? Bon, fòk li rezoud, li pa ka rete konsa, li pa ka rete konsa. Men m rete kwè se Ayisyen ki pou mete tèt yo ansanm, Ayisyen ki pou mete tèt yo ansanm pou nou rezoud pwoblèm nan paske s on pwoblèm ke li ye. Pwoblèm lan se pwoblèm nou li ye, li pa pwoblèm blan, li pa pwoblèm etranje. Se nou k ap viktim de li, se nou ki pou antann nou. Sa ki enpòtan, se pa yon kesyon de pouvwa, men fòk nou kreye kondisyon pou Ayisyen kapab viv ann Ayiti. Jodi an, Ayisyen pa ka viv ann Ayiti. M gen presyon menm mesye k ap kidnape moun yo, yo pa ka viv tou. E m panse ke fòk gen yon bagay ki fèt. Fòk yon bagay ki fèt pou ke tout Ayisyen kapab rete nan peyi yo pou yo viv. Mwen menm mwen reve yon Ayiti kote Ayisyen ki Sendomeng ap retounen Ayiti, Ayisyen ki Ozetazini, ki Kanada, nan lòt peyi ap retounen Ayiti. Mwen reve Ayiti sa a. Mwen reve Ayiti lè m te timoun m te konn al woule sou gazon Chanbas. M te konn ap al monte kabrèt Chanbas. M te konn al monte bekàn Chanbas. Mwen reve yon Ayiti konsa kote m wè timoun ap jwe Chanbas. Mwen reve yon Ayiti kote m wè moun ap tout moun nan lari ap sikile nòmalman an okipasyon yo. Mwen reve Ayiti sa a. E CNE, mwen di nou mèsi. Mwen di nou mèsi paske pandan m anndan an, lè m soti, yo aprann mwen tout sa ke nou fè, tout angajman ke nou pran pou nou wè si ke direktè nou kapab deyò. E m ap di nou direktè nou deyò, direktè nou anvi. Gras a Dye, kenbe fèm e m konnen nou se yon gwoup moun ki kwè nan travay. Se nan travay nou kwè, n ap toujou travay. Nou gen anpil enmi, se vre, gen moun ki rayi direktè nou, poukisa mwen pa konnen. Gen moun ki swete lanmò direktè nou, poukisa mwen pa konnen. Men direktè nou pa swete lanmò pèsonn, paske la mort d'un homme c'est la mort de l'homme. M pa vle pèsonn moun mouri. nan move kondisyon e sak fè Bondye pwotejem li metem deyò mwen retounen vin jwenn nou pou ke nou kapab kontinye an atandan map pran swen tèt mwen pou kem kapab rejwenn fizik mwen nòmalman pou ke nou kapab toujou kontinye itil pèp la. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an